Ofrann nan, m pa ka ale pou m pa fè l. Pote nanm ou vini. Konbyen moun la ka pote nanm li vini la? Alelouya! Konbyen moun ka pote nanm li vini? Konbyen moun ka pote nanm ou vini la? Alelouya! Omwen ou pase nan legliz ou wè pa gen radòtè. Men mwen di, men m gon bagay nan kè m la m pa pral avè l. A la bèl bagay, a la bèl bagay, li fè m vin bon. M pa ka al avè l. Nou konn lòt la tou?